Deblozay pete nan peyi Dayiti medam e mesye, operasyon derasine izo, operasyon sa 7 fwa si fok li bay rezilta Sèt fwa si nou pa pran ti pawòl dous nan men lapolis, kidonk nan moman nap pale la mèdam e mèsye lapolis gen kontwòl Izo, lapolis gen kontwòl tout anndan vilaj de Dye e sa nap diw la se konfime e nou pral envitew gen plis detay. Bonjou bonswa tout moun, byenvini ou sou TV lakay haiti pwen kòm e jodi an pa bliye se dimanch 7 me 2023. Ak menm plezi a, menm kè kontan, menm onè respè a, menm disponibilite a, ankò yon fwa, nou prezan lakay ou, aprè midi an la a, nan videyo sa a, menm si gen moun ki pral wè videyo sa a, petèt demen, petèt aprè demen, men nou tyen aske enfòmasyon sa yo pa pase inapèsi, paske se de bon lò ke nou pote pou ou la, e nou pral envite ou gen detay, e nap fè yon kout pat nan depatman Latibonit lan, presizeman nan komin Savyen, nan komin Lyankou, Humm gen ti bagay Nan moman nap pale la a baz Gran Grif ki loje anndan Savyen anviwon 28 bandi tonbe e n gen odyo la nou pral fon tande nou gen odyo la a ki pral konfime tout bagay pou ou popilasyon an nan depatman Latibonit lan yo mete tèt yo ansanm pou yo pouse bandi Gran Grif yo Bwa Kale tout longè tout gwosè Pa gen manti nan sa, kidonk, avan ane sa a fini, Ayiti gen pou l dous tankou siwo myèl, paske pèp la devwe, e lè yo wè lapolis pa kapab, yo foure men yo nan batay la, se sa ki yon pèp. Enben, nan moman n ap pale la a, genyen chèf gang Dèdè anndan baz Gran Grif, misye tonbe. Non sèlman misye tonbe l te pran bal, men tou, misye mouri nan yon kabrit ranje. Enben gen yon dam la a ki pale e li bay tout detay kòman enben dèdè misye arive tonbe. Nou wè kòman nèg yo fè krim. Divès moun nou wè dènyeman nan yon videyo kòman nèg yo kidnape moun e kòman nèg yo maltrete moun yo yon fason pou yo jwenn lajan. Se yon bagay terib medamzemesye, se yon bagay ki grav. Se yon bagay lè w ap gade aksyon nèg sa yo dlo pa ka pa koule nan zye w. Enben jodi a la a n ap di w Luckson menm misye nan mawon. Luckson nan mawon paske moun Latibonit ap bouske misye kou chen fou avèk epeng y ap chèche ki kote Luckson ye yo poko ka jwenn Luckson nan. Kèlkeswa moun ki jwenn Luckson nan nou pa bezwen di w Bwa kale a son bagay grav medam e mesye e nou te pote enfòmasyon pou ou konsènan enben 18 bandi sa yo ke moun yo te boule yè maten. Anben medam e mesye se kounye a gason pral tonbe paske selon enfòmasyon selon sa nou pral fò tande nan odyo sa a 28 nèg gentan tonbe nan baz gran grif, nèg ti mepri yo la a yap mobilize ak popilasyon an, bon se gang se vre, men nèg ti mepri yo ou ka wè nèg yo on ti jan pa tèlman fè gwo krim menm jan ak nèg save yo, nèg ti mepri yo plis kanpe fas nèg save yo, men e pa kòmsi nèg sa yo ap teworize popilasyon an, ap touye moun vire tounen menm jan ak nèg save an yap fèl, enben nan moman nap pale la a nèg ti mepri yo, nèg yo antre nan batay la. Nèg yo antre nan batay la paske yap bouske Luckson ki te ranplase Odma just aprè Odma tonbe yo poko ka jwenn Luckson men kèlkeswa kote moun yo jwenn Luckson nou pa bezwen diw Luckson misye ap pran bwa kale a e lè nou diw bwa kale a se bon bwa kale a paske nèg sa yo fè anpil krim nèg sa yo fè twòp mal Pa gen moun ki ap gade nèg sa yo pou wè nèg yo sanble imen. Enben se menm jan avèk gwoup gang 5 segond lan, se menm ras kriminèl la, se menm jan avèk gwoup gang Kanaran ki gen nan tèt li Jeff, se menm jan ak gwoup gang Ti Tanyan ki gen nan tèt li Bogi, Lanmò San Jou nan Kwadèboukè, Enben se menm kolòn nèg sa yo, nèg sa yo pa gen kè imen, enben se youn nan rezon ki fè jounen jodi a la a, pèp la dedouble, yo detèmine, fòk yo ratibwaze tout gwoup gang ki gen nan peyi a. Quand il s'agit de Izo ak Manno, nan Vilaj de Dye, se jou nèg sa yo k ap konte, paske lapolis gen kontwòl sitiyasyon an, lapolis gen kontwòl nèg yo, lapolis gen kontwòl Izo, Manno. Yè a yo di se 28 non. Yè a jodi a non tchwe 28 wi plis sak po. Yo di Nixon nèg kouri lap kouri mache chache lopital pou bay swen pou li li pa ka jwenn. Kounya a tout bandi rès bandi k pa vle al mouri yo tout mete kò yo deyò a tout a tout moun yo te kidnape yo wi moun ki pa ka ale la e moun ki deja dilate li pa ka mache pou l ale k rete wi. Lòt yo ta pote lòt yo soutni yo. Yo di se ti mepri k ap mande pale sou radyo pou ba yo manje, pran swen yo pou yo ka voye yo bay fanmi yo. Mouri, Dèdè mouri. Dèdè mouri maten an, li te pran bal. Li mouri. Yo pa ka jwenn moun pou ba yo swen, bal la tchwe yo. Dèdè a mouri. Non pran yon grenn nan twa chèf yo. Dèdè a non pran. Epi non tròp preske pa goumenl li gen yon pye k santi epi men gwòsè boyol nan manje kabrit moun yo ranje kabrit pou li non se sèl Nixon non rete non pran dèdè dèdè tonbe maten an dèdè t mouri. Dèdè kadè a elik dèyè bay non dèdè a l mouri li mouri avadra a yo di tròp moun mouri yo di yo gentan fè anpe pase kanaran epa kanaran yè kanaran te sou non jodi a se kokorat san ras Men moun savann tapyon ap tire avè yo la a wi. Gen goumen lakay nou la kounya a. Savann tapyon kave epi yo voye mesay la pou moun chandèl mache rankontre yo. Kounya nou gen moun chandèl, borèl, tout moun pase se menm zòn nan chandèl ap bay sekirite yo pa ka vin pyès kote ankò. Depi borèl rele anmwe chandèl moute. E koupon rele anmwe nou moute jiska pon pa remon. Ale ankou kounya se tout zòn nan k met ansanm yo nan batay wi monchè yo paka kite chandèl pou kont yo monchè yo dim yo dim moun moun moun kòman e pa dezam la chapèl vin a tout nich myèl yo depi yo vini twòp yap ba yo myèl epi pou nou sasinen a nap mete kòb deyò pou tout dyaspora mete pou nou sove lavi moun chandèl monchè nou paka pa fè sa non. Aktyalite medam mesye. Ou konnen ekip sa paka pa la. Ekip sa paka pa la. Epi pandan nap di ekip sa paka pa la, ebyen yon fwa de pli nap salye tout polisye yo, bon grenn polisye nou yo, nou konnen ki pap dòmi. Mesye nou salye nou tout bon militè yo, nou salye nou epi evidaman nou salye pèp ayisyen yon fwa de pli kote ke nap retire chapo nou devan nou. Wi, se bwa kale li ye tonton se pa lòt bagay. Jou Manno konte, jou Izo konte. Pou pa di jou ti lapli konte medan mesye, mesye sa yo ki pran vilaj de Dye ki pran ki pran bèl zòn sa yo an otaj ebyen m panse nou rive nan yon moman fò n kòmanse panse kisa nou pral fè avèk vilaj de Dye piske se operasyon kraze vilaj plat plat plat nou wè lapolis la gen volonte men kounye a medan mesye fòk nou kenbe ritm la kenbe ritm lan pou ekip sa pou swadizan Ariel Henry pa fè bak nan ki sans paske nou wè lapolis la gen volonte pou mesye yo kontinye bay lapolis mwayen pou kraze gang yo lapolis gen volonte gen volonte donk kounya la se pèp la se nou k pou jwe pou ensiste pou leta sa leta sa menm lè l pa vle pou l bay polisye yo mwayen pou yo kraze gang yo medam mesye paske se sèten nou pral ba w plis detay. Nou gen anpil lòt bagay pou ou. Men avan sa, pèmèt ke nou salye jisteman Lionel pi Pradel, paske pandan nap pale la nou aprann medam mesye nou tout nou te wè video an, kote ke lapolis avèk le peu de moyen ebyen ki ap arete swadizan 2 dominiken ki rantre anndan peyi an, pa bliye nou toujou di w moun sa yo lò yo fin fè krim yo konsa, tout bezwen antre an Ayiti. Jamayiken ap fè krim, li bezwen antre an Ayiti. Ameriken ap fè krim li bezwen antre an Ayiti paske depi l an Ayiti li tonbe nan repiblik banann nan se ra se ta fòk sa fini nan sans sa nou di bravo a dcpj ki mete anba kont dominiken sa yo nou pral ba w plis detay mesye kòman nou ye. Sa fè 22 mwa ebyen depi yo te ansasinen ebyen ansyen prezidan Jovenel Moise se lòt fwa ankò e nou salye Laïnos nou salye lòt kanmarad yo Laïnos bonswa. Se bonswa, bonjou an menm tan, sa depan de lè ki kote wap gade nou. Kanpe swiv bilten de fòmasyon sila ankò yn fwa nou swete a tout moun bon dimanch e poukwa pa byenvni sou chanèl moun afè bon TV chanèl man anpe ba a ebyen kote nou pral enfòmew de reyalite a nan peyi dayiti e notamman an ski atravèk dosye bwa kale lapolis ankò ki kanpe tennfas kap vide bandi atè e bandi jisteman medam mesye Ebyen ki kontinye ap ale nan peyi san chapo pa rapò avèk mouvman e lapolis inisyativ lapolis ak popilasyon e nou kapab di medam mesye nan moman nap pale la ebyen lapolis rive e rive reyisi bloke tout aks ki gen rapò ak ki gen aksè a vilaj de dye aktyèman la ebyen moun vilaj de dye bandi yo nan vilaj de dye yo nan grangou. e poukwa pa, yo nan swaf dlo tou pa rapò, ebyen lapolis bloke plizyè aks tankou aks ki bay aksè a ri Joseph Janvier, aks ki gen rapò avèk riyèl Alerte, ebyen tout zòn sa yo nan moman ke n ap pale la yo bloke, machin pa ka pase, moto pa ka pase, sa vle di la mesye yo rete la a, yo rete nan twou yo, yo pa ka fon pa. E sans ou bliye, ankò yn fwa, e bò kote e bandi yo, bò kote pa yo, gen lòt bandi k ap eseye kite Pòtoprens swa pou ale an Repiblik Dominikèn, pou ale nan nan lòt vil de pwovens, nan tankou nan Grandans peyi a. Lapolis arete bandi ki t ap sot nan baz Izo pou ale nan depatman Grandans lan, onivo de la komin Pestèl, lapolis arive arete yon bandi Izo, e sans ou bliye an Repiblik Dominikèn, Lapolis arive e jis la polis dominikèn arete bandi ki t ap soti nan baz 5 segond ebyen ki t ap rann yo ki rann yo repiblik dominikèn o nivo puerto plata ebyen lapolis dominikèn la kòmanse ap fouke bandi bandi k ap kite pou peyi k ap kite peyi dayiti nan kad mouvman bwa kale a ebyen bay la mango men la pou bandi yo ebyen aktyèman la izo sanze kòmanse lage pou kont li la anpil sòlda kòmanse lage pye yo izo medam mesye ki deveni bokou bokou plis anpli prenab pa rapò avèk mouvman sa donk. Si se sèten, ebyen izolman nan peyi la, ebyen li kòmanse ap pèdi plim, li kòmanse prèske pèdi tout dan pa rapò avèk bandi, sòlda l yo ki abandone l nan moman nan peyi la e pou papa frape l. Men, nou pale jisteman, mesye yo nan grangou, e tande byen medam mesye, se pa yon ti bagay ki piti. Sa vle di kounye a, yo nan grangou, bandi ap mande moun mil goud. Donk, ann tou lanse apèl sa a tout mesye sa yo ki gen zam nan men yo. Mesye, m panse nou rive nan yon faz, se meyè moman pou nou lèse tonbe Izo. Lèse tonbe ti Manno lèse tonbe ti lapli mesye sa yo kap bann zam kap bann minisyon yo paske nou wè izo misye son lach Manno son lach piske se nou menm ke yap voye devan kap mouri mesye mwen menm konsèy mte kapab ban nou pran zam nan tire izo avèk li pran zam nan tire Manno avèk li tire chèf sa yo piske yo pa se pa enseyi yap regle mesye panse byen. Kiyès kap viktim se ou menm ou kò kap viktim jodi a la kòman kòman ou te kapab konprann seri de jèn gason ki te kapab itil sosyete a ki te kapab travay e a ki te ka al travay jaden ki te kapab kreye pwòp biznis yo kounye a yal chèche w jis andeyò vin ba w zam kounye a kiyès kap mouri se ou menm mesye m konnen yap tande nou la m konnen nap tande mesye mete grenn nan grenn nou Pran zam nan tire izo avek li paske nou konnen gen divizyon nan mitan yo la fok nou dil nou konnen gen anpil ladan yo la ki pa vle wè izo pa vle wè ti lapli mesye fè mete kran nan kran nou tire izo avek avek zam nan poun fini avek sa yn fwa pou tout pi nou menm nan ka sa e nap pran prizon aprè petèt pèp la petèt kapab epanye nou men siw reyisi fè sa mesye tande byen m konnen yap tande nou la laynol yap tande nou la pran zam nan fon jan rantre nan listwa. Tire izo avek li ou ti lapli. E ainsi de suite. Wi frem. Bon avan kenal fin pran dèl wi nou pap di e avan kenal fin pran dèl nou pap di reyalite a la nan moman nap pale la dimi e mesye nan vilaj yo bandi vilaj yo yo nan grangou serye depi plizyè semèn pa gen kidnapin ki fèt kidnapin pa ka fèt ebyen ti reset kap fèt sou wout matisan pa sifi pou bay nèg yo manje e anpil nan nèg yo la. Ebyen, li ka eseye fouye non sèlman fouye de mouvman Bwa Kale e eseye pran laplis pou mouvman Bwa Kale a, men mesye yo la oblije zòn bò palè jistis, ti kamyonèt k ap soti Kwabosal, yo oblije al tyeke yo, ap mande 100 goud, ap mande de twa san goud, ap mande senk san goud. Nan moman nap pale la, ebyen se tout baz la ki nan grangou pa rapò avèk lapolis ankò yn fwa medam mesye ki vin mete achte sou kou pou nèg yo kote ke lapolis bloke tout aks ebyen bagay la vrèman grav bagay la difisil pou izo nan moman nap pale la ebyen agoch bloke adwat bloke tout kote bloke ebyen se konsa reyalite a li menm li ye men nap kite w an konpayi Pradèl pou pli de presizyon an se ki konsèn laktyalite an jeneral nan peyi Dayiti Pradèl. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo son plezi pou nou nou kapab enfòme yo ebyen nou prale o nivo de vilaj de Dye ebyen enfòmasyon kem genyen gen 6 gwo bandi ki tonbe ebyen 6 bon grenn ke jan anpil moun ta di li ebyen se yo menm ki ansanm avèk izo ebyen kote ke lapolis arive pran yo fòk nou di ke lapolis li detèmine. Ebyen pou jwenn yo kapab kwape ebyen gwoup gang sa kote ke yo pran e tout e detèminasyon ebyen menm o nivo de politik yo menm yo fè pati de e gwoup la kote ke yo di se pou la premyè fwa e kote ke lapolis li menm li genyen tout materyèl sa yo ebyen nap do e nou prale direkteman ebyen pou nal fè moun yo gade. Yon imaj kote ke lapolis nasyonal li menm li pataje kote ke li menm yo montre ke yo menm yo detèmine. Wi yo detèmine enfòmasyon yo, yo pa vle pou ke moun kapab filtre yo, yo pa vle jounalis, yo pa vle pou pèsòn mwen menm yo pran menm filme paske lontan a chak fwa lè ke y ap gen yon konba wè videyo ap soti, ebyen polisye yo, yo pa gen misyon sa. Ebyen misyon yo se arive. kraze vilaj la si jan se e konsa ke yo menm yo fèl ebyen si polisye si li gen avèk ou ebyen li gen dwa fòk li pale avèk ou poul mete e ki jan sa ye men afè ke ap filme pou ke jounalis kanpe lè kap fèt yo bay yon seri de dispozisyon tout yon seri de zòn ebyen ki sa lapolis fè ebyen polisye yo kite espas pou moun yo pase ebyen yo fouye tout moun nèt e de la tèt o pye. Ebyen yo fouye w pou yo wè ki sòl gen nan valiz ou. Sèl bagay nou konnen ki te mande avèk ni polisye yo se te mande ansanm avèk moun ki abite nan zòn nan pou yo te kite espas la. Ebyen jounen jodi a polis yo gen lòd ebyen pou yo kapab kwape bandi yo pou yo kapab kraze ebyen vilaj de Dye. Ebyen nou konnen ke te gen cha ke yo te mete ebyen yo kontinye mete cha yo. yo bon ou konnen ke lontan le fil rouman tap fèt kèk polisye yo yap kouri yap filme men kounye a pa gen afè dwòg se de filme pa gen afè dwòg se e videyo ou byen wap montre moun men ki gen bagay e byen se paske ke se sou bon polisye ki gen avèk ou gen la ba ou an ti enfòmasyon e byen nap di ke e mesye yo detèmine si yo gen malè yo fè on de jou ankò mwen kat jou Mezanmi pral gen rèl ka makorèl gen moun kap mouri fòk nou di gen anpil e bandi ki tonbe anpil bandi tonbe pale e nou konnen ki politik anpil bandi tonbe ebyen nap di w nan matisan gen enfòmasyon ke m genyen nou tap pale ansanm avèk yon moun nan matisan li di ke se pa de antèman ki genyen matisan se kadav kote ke. Se anpil kadav, anpil kadav e menm si e moun ki mouri kote ke e nou konnen ke bandi yo tonbe anpil kote ke yo menm ki e mouri yo mouri lapolis te fiye anpil apre vide anpil atè ebyen tout moun nèt popilasyon an ebyen nou konnen ke se rèv nou se wè ke yo fin arete zòn ke yo rele vilaj de dye a avè di ke gen de videyo nou wè ki ap soti la e nap di popilasyon nou pa bezwen e okipe de videyo sa yo se ansyen videyo kote yo ye. Paske nan sitiyasyon nèg yo ye la, ann gade vre, si lè studio e kay Izo ebyen yo arive atenn, m panse ke se pa gen tan pou di ke nèg pral fè sesi, yo pral gen tan fè yon seri de bagay. Nou panse ke jodi a la, nan faz lapolis te vle detèmine a, ebyen yo gen yon kle pou yo menm yo kraze sa. Paske si yo pran vilaj e yo kraze l, m panse ke dèyè pral diminye paske nou konnen ke se la ki ba. Yo pare pou yo kapab kraze gwoup gang yo jan ke gen de moun ki ap di ke wi fans klèb de pa dakò ebyen yo pa aksepte pou yo kraze ansanm ak popilasyon an fòk nou pa aji pa emosyon gen anpil moun la ki gen pwoblèm poukisa paske yo paka wè videyo ebyen pa gen anyen kap fèt nou menm antanke jounalis nou ki ap chache enfòmasyon nap di nou ke gen Poukisa moun yo pa kite zòn nan? Paske jan nou di la nou rive nan yon faz se pou yo koupe tout alimantasyon posib. Pa kite dlo dous, pa kite kouran, pa kite anyen menm koupe gaz. Koupe bagay yo pou izo rive nan yon faz pou ke se moun pa genyen pou l manje. Paske pou bagay la di pou yo medam mesye. Jan nou di l se sa pou nou fè. Paske bandi an ou kapab atake l plizyè fason. Se pa jis tire l non. Gen lòt fason ke ou kapab atake l. Depi nèg sa yo grangou. Bon men pwoblèm nan pranel. Depi yo paka jwenn yo paka jwenn buzz. Yo paka jwenn bagay kòmsi marijuana pou yo fimen pou yo pran dwòg yo. Mesye sa yo gen pwoblèm. Pa bliye medam mesye. Son ekip moun ki sou gwo stipefyan ok. Yo sou gwo seri de dwòg di. Donk mesye sa yo tout tan gen yon mank. Yo tout tan gen yon depandans. Epi. Nap di sa medam mesye, la nou tande Frantz Elbe kap defann tèt li, o wi li gen volonte e li menm li pa dakò pou yap site nonl mal, mezanmi se nou menm ki pou kontinye bay presyon a Frantz Elbe jiskaskel bay rezilta, paske si nou kwaze bwa nou, ke ou menm ki nan dyaspora, ke ou menm ki an Ayiti, depi nou pa bay Frantz Elbe presyon pou li menm kòm si ryen ne tout bagay kòrèk, se pou nou kontinye bal presyon jiskaskel pran responsabilitel, si gen aksyon kap fèt se ke li dwe fèl, epi li pa gen chwa. Paske nou peyel pou sa. Se tax nou peye medam mesye. Li dwe fel.